Wòl, Kòmande OFAC, Depatman Trezò Etazini, ki pibliye 2 desanm 2022 a, pale Nouvelliste, kote rapò a ki tire Teorize e ransèyman finansye Brown e Nelson. Hervé Fourcand se yon egzanp de politisyen ayisyen kowonpi ki abize pouvwa pou kapab fè swivi ak aktivite trafik dwòg nan rejyon. Men trezò a pral kontinye e fonksyonè kowonpi yo, aktè malveyan responsab trafik ilitik dwòg ki dezabiye an Ayiti. OFAC, li dispoze egalman enfòmasyon ki endike ke Hervé Foucon li livre aktivite trafik dwòg entènasyonal, li itilize pwòp avyon l pou l transpòte dwòg nan depatman Sid Dayiti a. Hervé Foucon li tante itilize enfliyans li politik pou l enstale nan pòs sa dilè dwòg ki destabilize Ayiti. OFAC dispoze egalman enfòmasyon ki endike Hervé Foucon livre Asid de trafik entènasyonal dwòg sitire pwòp menm avyon Jimmy Heritier la, Ronald Richemond bò kote pa l, li konvoke Hervé Fourcand, men m pa vle Ronald Richemond konvoke Hervé Fourcand pou se yon kòb li pral fè, pou se yon kòb li pral fè ak Hervé Fourcand, anpil nèg yo le pli souvan sa yo fè Jimmy, yo konn konvoke yon dwòg dilè, yon trafikan pou se pa paske yo wè yo bezwen konnen nèg la vre non, yo konvoke nèg la paske yo vle fè kòb, m pa vle Ronald Richemond Li konvoke Hervé Fourcand, se pou l fè kòb paske nou nan mwa yo, nou nan fèt fen dane. Anpil nèg ki fon atik sa lakay yo. Lè w wè fèt fen dane konsa, nèg a di bon m pral, ban m rale yon trezò, ban m rale yon nèg la, paske lè m rale Hervé Fourcand la, y ap vin negosye avè m e depi nèg yo te nan lajistis, e di m yo pè. Paske nèg yo tèlman mètdam, paske lè w wè nèg di w konsa, yo konvoke tèl moun pou kèk dosye lajistis, pa panse bagay se pral regle e lepi souvan se kòb nèg al fè e lè sa konsa Wi egzakteman bon e bon medam mesye nan kad Hervé Fourcand nou konn trè byen depi w pale de kesyon dwòg anndan peyi sa nou konnen ke souvan dwòg la yo yo yo tranzite l vè Lèzetazini pou pa di lòt peyi men la m panse ke se di e jan nou wè di e tanzantan ap rantre anndan peyi an pran pran pran pran jenn gason ale avèk yo men yon moun tankou Hervé Fourcand m panse ke yo ta dwe pa. pati avèk li deja medam mesye serezman e mafya sa vòlè sa m panse nou ta dwe deja retirel anndan peyi an paske wap gade e depi se seri de moun ki gen non lè pou yo pran yo konsa ou wè kòmsi jistis lan yon ti jan plis entimid ou ta di ke menm mesye Ariel Henry sa yo menm vòlè sa yo ou wè kòmsi yo tou gen moun pa men jan nou dil se pou popilasyon an leve kanpe fatra sa yo pou nou retire yo nan figi nou yn fwa pou tout. Wi e e an nou avanse e Salomon pandan se tan nou nou nap raple medam mesye e nou pral pale ak Stanley Luka nan apeprè 2 3 minit Stanley Luka ki deja prè pou nou men map di nou fò nou pridan anpil anpil anpil paske gen yon gen jan nou dil gen yon nouvo rapò ki sòti la nan dosye prezidan Jovenel Moïse pèp ayisyen map mande nou seryezman ouvri zye nou gen seri de abolotcho gen seri de moun nap tande gen seri de moun ki gen mikwo. Moun sa yo serezman e pafwa wap mande eskizem pou sa m pral di a pafwa wap poze tèt ou kesyon poukisa yon loraj pa tonbe sou tèt yo paske gade nan ki kondisyon prezidan Jovenel mouri epi se menm moun sa yo ke ekip Ariel Henry a bay yon ti kòb ekip Ariel Henry a e voye de rapò pou ap kontinye sal Kraze karaktè prezidan Jovenel Moïse, lè yo pa jwenn prezidan Jovenel Moïse yo yo fin kraze kò an fizikman, kounye a y ap atake Martine, y ap atake Claude Joseph, y ap atake Stanley Lucas, depi se moun ki kanpe medam mesye y ap atake w. Donk se yon fason pou nou di serezman sa fè mal, epi se pa seri de moun ke ou te kapab di se te, ou te kapab di, ou te kapab konprann si se ansyen jenerasyon an, w ap gade jèn gason, jèn fi, hein, nan jenerasyon pa nou an la ki deside ap travay pou yon group oligak ki deside ap travay pou kraze yon peyi donk mesye sa nap fè an li pa bon nou konn trè byen gen tèl dosye ki pa vrè kòman ou kapab fèm konprann yon rapò kap sòti kiyès kap sòti rapò a e Ariel Henry Ariel Henry nonl ki enplike nan lanmò prezidan Ariel pral sòti rapò pou prezidan Jovenel Moïse medam mesye kisa nou atann nou de sa kisa nou atann nou de sa mpanse ke pa gen gran choz men jan nou dil. Se bèl moman pou lapolis te kapab pasifye dete e dezòn, men malerezman se bandi yo k ap fè lapli e lebotan, e bandi yo, yo menm, yo kontinye ap depiye Leta bò kote pa yo, e di men nou kapab di sa la, nou kapab di men se vrèman malerezman, se vrèman malerezman di men pa rapò avèk sa, e nou wè bandi yo, yo alèz anndan peyi a, yo fè sa yo vle, sa yo, sa yo pi pito di men nan moman n ap pale la di men nou kapab di ankò yon fwa, plizyè moun arive blese nan zòn Bellevue. Wala e Salomon nap remèsye w anpil nou pral fè yon ti pale avèk Stanley Luka e nou konn nou ap retounen avèk ou enpe pli enpe pli ta Salomon talè konsa men avan sa medam mesye ede nou e swete byenvni a Stanley Luka sou vibrasyon limyè an paske ou konnen nou menm tankou nou di depi se moun ki pozitif ebyen fòk nou kolabore ansanm Stanley Luka nap salye w e Stanley kòman nèg ye. E nou salye w e nou salye tout ekip la ansanm avèk oditè yo. Wee Stanley nou espere ke ou anfòm, nou konnen ke sante a pat fin two bon men pou kounya la nou wè w sanble bokou plis, ou gen plis enèji. Men Stanley e nou konnen gen plizyè dosye, evidaman nou konnen gen yon twazyèm rapò, gen yon nouvo rapò ki sipoze sòti la. E pa rapò sou asasina prezidan Jovenel Moïse, m panse ke nou kapab fon ti touche sa. E pi an menm tan nou wè popilasyon an nan Jeremi, Stanley ki leve kanpe. Stanley, n ap kite w plase tab la. Gen koze frè m! Bon, e sètènman e sou sa k pase Jeremi an, bon li ta bon pou n tande popilasyon an dabò anvan nou kòmante sou li. Wi, vwala, nou, medamsye, jisteman, ebyen nou pral envite w tande popilasyon paske nou gen apeprè 3 vòys pou nou la e lè n ap di, paske jodi a la, moun Jeremi kontan anpil, frè m. E anpil moun ki nan dyaspora ki soti Jeremi, yo kontan de fason ke moun Jeremi leve kanpe e ben avan tou, ebyen an nou envite moun yo tande odyo an e san de m panse ki ap fè yo plezi anpil paske fòk yo konprann konteks nan nan, e pou ki sa nou wèl pase ou sa. E just... Nesse vídeo, você vai descobrir os principais passos para escalar a operação de uma startup e quais são os caminhos que você deve evitar se não quiser ficar batendo cabeça e passar pelos erros que boa parte dos empreendedores acaba cometendo. Como você já sabe, o like, a inscrição, eu só peço depois do vídeo se você achar que isso aqui fez sentido para você, que agregou valor. Beleza? Então bora lá. Simples. Stanley an nou fon ti pale kèlke segond le tan ke nou prepare son an pou moun yo. Bon, konko nou di l, son plezi ke nou la avèk oditè yo pou analize e eseye konprann devlopman ki genyen nan peyi a o nivo sosyal e politik paske toutotan ou poko ka fè dyagnostik e konpreyansyon de pwoblèm yo l ap difisil pou pote solisyon a yo menm donk se pou sa nou toujou reponn prezan lè lè Jimmy tcheke nou. Donk medam mesye san pli tade ebyen n ap envite w alenstan menm tande odyo sa Tande audio sa epi map mande nou pou nou trè trè atantif epi nan moman sa silvouplè map mande nou pa relem kounya kite nou fè emisyon an ann tande audio a. Ebyen mwen mobilize depi a 5 lè m leve m mobilize tout popilasyon jeremi an pèsonèlman m kraze mezi tant ki te gen sou plas la m chire yo e m mobilize tout moun la n kraze la mouvman avòte nèg yo bal fè wout yo Nèg yo pral fè wout yo. Moun yo te touye yo vin touye moun Jeremi yo vin pran sa yo te kite. Nou mobilize la a nou kraze nou kraze waf la la a. Nou kraze tout tant nou te genyen sou plas la. Kounye a nap frape la a. Yo di mouvman avòte. Nou di yo fò yo ban nou waf la nan anvan midi fò yo kite waf la ban nou pou yal fè wout yo. Ameriken pran nou pou makak. Nèg yo deplase, yo konsilte moun, yo ba w on ti pat pou al bwose bouch ou, on bwòs dan avèk on linèt solèy, epi bato ameriken ap opere. Yèswa blan an souke lanmè a Lasalin. Tout moun kouri kite lakay yo, tèlman lanmè a souke. Yo ale Gomye, yo pete on bagay lan lanmè a, lanmè a ouvè Gomye. Tout moun kouri kite peche yo t ap peche a. Sa vle di blan an di li vin bay moun swen. Moun, ou vin bay moun swen, se mande w mande moun yo kisa yo soufri, epi ou bay yon ti pat avèk yon bwòs dan, epi ou fini ak yon ti konprime. Sa se pa jis. Mwen menm m gen moun lakay mwen ki t al konsilte, ki di bagay la, maten an m motive tout moun sou waf la, tout moun anba lavil, tout moun sou plas la, nou pran lari, mwen menm pèsonèlman m chire tout tant ki te gen sou plas la, nou mobilize la, blan an brale talè konsa. Bon mouvman kraze la wi yo komanse anbake bagay yo pou yo al fè wout yo e yap ranmase sa yo te pote blan yo gintan ale la yal nan bato yo kounya la se materyèl lòt bato yo te pote la se yo yap pran pou yo ale. Men sa ameriken te vin fè. Vwala e medam mesye vwala ebyen tou dabò nou kòmanse avèk odyo an e Stanley men kanmenm Stanley se kanmenm trè zenkyetan nap tande popilasyon an ki di ke lanmè a tranble mesye sa yo pran pretèks ke yo vin ede popilasyon avèk kèk ti medikaman kèk bwòs adan men se pa anyen serye yo vin fè si nou tande oditè an e Stanley. Bon, nou konnen ke depi tranbleman de tè 12 janvye 2010 lan, bato sa a ki fè pati de Marin Amerikèn toujou vin bay kout men, popilasyon an toujou apresye kout men ke y ap bay. Men, fwa sa a, gon bagay ki diferan. E fwa sa a, lè bato a rive Jeremi, sanble l te akonpanye de 2 lòt bato de gè Lèzetazini. E gen petèt 3 bagay ki pral chanje anviwònman misyon sa a. Premye bagay la, se pechè yo ki di klèman ke nan 2 kote, yon zòn ki rele nan Gwomye, anba lanmè a, e gen yon lòt kote ki rele Lasalin, tou pre Lasalin anba lanmè a, enben, e, gen eksplozif ke nèg yo detone pou ouvri anba lanmè a. Donk, Rezon ki fè ke popilasyon an reyaji konsa, se dezyèm bato an mwen de 8 mwa ki vin fè menm bagay nan zòn nan. Donk, kisa blan y ap cheche anba lanmè a san yo pa di nou, nou pa konnen. Donk, premye evenman sa a vin montre ke gon lòt bay k ap regle, gon bay ke blan yo vin cheche anba lanmè a, yo pa di nou kisa. E dezyèm bagay la, se sou pò a, Lè popilasyon an te sou pò a, gen lè ke sòlda blan yo te fè yo evakye yon fason bosal. Ou konnen pèp ayisyen an e sou teritwa l li ye, li p ap kite blan vin evakye l de fason bosal sou pwòp teritwa l. E twazyèm bagay ki vin rive, Blan yo te fè pwomès ke yo tap fon misyon medikal epi misyon medikal la genlè pa fèt. Donk lè w pran 3 bagay sa yo mete ansanm, popilasyon an wè gon bay dwòl ka pase e byen antandi nou menm antanke nèg bosal peyi Dayiti, fanm bosal peyi Dayiti e yo gen dwa pa al lekòl men yo wè ke nèg yo gon bay yo vin regle anba lanmè a men yo pa di nou kisa. Wi men se sa paske la nap tande odyo an medam mesye nou tande jan moun yo di ke yo tande seri de gwo gwo eksplozyon anba dlo an ou vin ede se vre men poukisa eksplozyon sa yo epi m kapab konprann popilasyon an stande. Li ta bon wi pou retande moun yo p. pechè yo kap pale de eksplozyon yo. Vwala nou gen video a egalman medam mesye. Nou pral repran odyo an pouw nap repran video a pou nou konprann paske seryezman se enkyè epi yn fwa de pli nou salye popilasyon an ki leve kanpe bon mwen envite n tande ti video sa a medam mesye. Men sa ameriken te vin fè. Ameriken te vin pran min nou te genyen, sa nou te genyen anba lanmè a. Yo kraze lanmè a, yo pran sa yo te bezwen an. Kounye a la maten an nou motive, nou mobilize tout popilasyon an, nou kraze mouvman an, n al chache majistra a Klodari avèk sèvoz lakay li pou l mande blan an pou l kite waf la pou nou, pou l kite espas la pou nou. Ebyen, yo, nou mobilize jiskaske yo deside pou yo kite la, yo kòmanse anbake sa yo te genyen pou yo ale. Men yo kòmanse pran limyè, yo kòmanse pran kèk bagay pou yo ale. Nou pa bezwen blan, nou pa bezwen anyen lan men blan ankò. Ebyen, mwen mobilize, depi a 5 è m leve m mobilize tout popilasyon Jeremi an. Pèsonèlman, m kraze mezi tant ki te gen sou plas la, m chire yo e m mobilize tout moun la, n kraze la, mouvman avòte, nèg yo pral fè wout yo. Nèg yo pral fè wout yo. Moun yo te touye yo vin touye moun Jeremi yo vin pran sa yo te kite. Nou mobilize la a nou kraze nou kraze waf la la a. Nou kraze tout tant nou te genyen sou plas la. Kounye a n ap frape la a. Yo di mouvman avòte. Nou di yo fò yo ban nou waf la nan anvan midi fò yo kite waf la ban nou pou y al fè wout yo. Makak. Nèg. Ameriken pran nou pou makak. Nèg yo deplase, yo konsilte moun, yo ba w on ti pat pou al bwose bouch ou, on bwòs dan avèk on linèt solèy, epi bato ameriken ap opere. Yè swa blan an souke lanmè a Lasalin. Tout moun kouri kite lakay yo, tèlman lanmè a souke. Yo ale Gomye. Yo pete yon bagay lan lanmè a, lanmè a ouvè gomye, tout moun kouri kite peche yo tap peche a. Sa vle di blan an di li vin bay moun swen. Moun, ou vin bay moun swen, se mande ou mande moun yo kisa yo soufri epi ou bay yon ti pat avèk yon bwòs dan epi ou fini ak yon ti konprime. Sa se pa jis. Mwen menm m gen moun lakay mwen ki t al konsilte ki di bagay la maten an m motive tout moun sou waf la, tout moun anba lavil, tout moun sou plas la, nou pran lari, Mwen menm pèsonèlman m chire tout tant ki te gen sou plas sa nou mobilize la, blan brale talè konsa. Bon mouvman an kraze la wi, yo kòmanse anbake bagay yo pou yo al fè wout yo e yap ranmase sa yo te pote, blan yo gintan ale la yal nan bato yo kounya la se materyèl lòt bato yo te pote la se yo yap pran pou yo ale. Vwala e medan mesye mouvman kraze e si nou tande byen sitwayen an mouvman kraze men nanpèch e jan nou dil sa se pa premye fwa kanmenm jan de bagay sa yo ap pase Stanley e waw wi Stanley wi Stanley nap tande w. Wi se dezyèm bato a ki vin nan zòn nan e si w vle nan zòn Jeremi se dezyèm bato a ki fè sa an ui mwa donk fòn detèmine kisa k gen anba lanmè a ki reprezante Reprezante yon richès pou nou, pou nou ka nou menm eksplwate li, pou ke se pa blan ki vin pran l nan men nou. E tout moun kap tande yo la a konnen ke nan peyi Dayiti blan globalis kowonpi yo, nèg yo depi 12 janvye 2010, nèg yo ap eseye vòlè tout richès ki gen nan peyi Dayiti. Eske se pou sa jodi a Gon seri de blan globalis kowonpi kap cheche entèvansyon militè nan peyi dayiti, paske lè w gon entèvansyon militè epi w gen militè antre andedan peyi a ki se dè militè blan, yo gen dwa di w zòn sa w pa ka rantre ladan l, epi pandan ou menm antanke ayisyen w pa ka rantre ladan l, tout sa nèg yo pou vòlè nan zòn nan, enben yap vòlè li, eske se pou sa yo bezwen entèvansyon militè a? Paske depi mwad jiyè, pèp la di klèman l pa vle entèvansyon militè, bay lame a lapolis zam pou kraze gang yo, blan yo refize fè sa. Sa vle di nèg yo gen yon ajanda pou vin vòlè sa k anba tè e anba lanmè peyi Dayiti. Men kounya la, Stanley, kounya la, e bon, la nou wè yo sible vil Jeremi, medam mesye, nou wè yo sible vil Jeremi, jan nou wè popilasyon an kanpe la, e nou wè y ap fè presyon pou yon entèvansyon militè fèt anndan peyi an. Kounya la, E eske popilasyon ki soti an Jeremi an eske yap kapab toujou kanpe anfas moun sa yo Stanley? Bon, gon yon liv ki rele Metrize la vyolans, son jeneral fransè ki travay pou Nasyon Zini ki ekri liv sa a. Andelan liv sa a misye di klèman ke depi yon popilasyon pa vle Ke yo okipe peyi li. Pa gen pèsonn ki ka okipe peyi li. Donk, donk lè gen yon refi kolektif, se menm jan tou pa rapò a krim ki fèt kon, kont prezidan an, gen yon refi kolektif de krim sa a. Akoz de refi kolektif sa a ki genyen an, enben, ki sa k rive depi 17 mwa a, malgre tout sa nèg yo fè, yo. Yo pa ka antere dosye asasina a. Malgre ou gen kontwòl pouvwa egzekitif, malgre blokaj enstitisyonèl yo fè anndan pouvwa jidisyè a, dosye a rete vivan. Se menm bagay nan kontèks sa a. Depi mwad jiyè, blan ap eseye kreye kondisyon pou fè yon entèvansyon militè. Kesyon pou poze tèt ou, ok, lame, kolonèl lame a di depi yo ba l zam ke l bezwen, Lame ap pran apeprè 3 a 4 mwa pou kraze tout gang yo. Kesyon w dwe poze tèt ou, poukisa blan an pa vle bay zam a lame peyi Dayiti pou l kraze gang yo? Se sa. Poukisa se yon entèvansyon militè blan? Definitivman, nèg yo gen yon ajanda pou vin vòlò yon seri de bay andedan peyi a. Mwen menm mwen panse ke an fonksyon de eksperyans sa a ke nou fè la a, fò pèp la trè entelijan. Fò gen de komite oubyen de brigad de vijilans ki kreye nan chak seksyon kominal. Lè brigad de vijilans sa yo fin kreye nan chak seksyon kominal, depi gen yon blan nan yon seksyon kominal andedan peyi a ki vin leve men yon pèl tè san ou pa fè vyolans sou blan an, mare blan an, remèt li bay lapolis. Paske sa k anba tè e anba lanmè peyi Dayiti, Se li menm kòm richès ki ka amelyore kondisyon de vi nou, kondisyon de vi pitit nou e pitit pitit nou. Donk sa k anba tè e anba lanmè a, ke l se gaz natirèl, ke l se kuiv, ke l se lò, ke l se iridyòm oubyen kè l ke l se tè ra, nou p ap kite okenn blan globalis kowonpi, vòlè vin pran l anba tè a nan men nou. Fò w pa bliye ke dènye fwa nan peyi Dayiti, Kanada te vini Li te pran 4 milya de dola ameriken de boksit anba tè nan Miragwàn, nèg yo pat bati lekòl, yo pat bati wout, yo pat bati lopital, yo pat bati, yo pat mete kouran anyen. Epi yo pran 4 milya de dola ameriken anba tè Miragwàn, lè nèg y ale yo kite yon katastwòf anviwònmantal nan Miragwàn.